Izo ou an dirèk ansanm avè nou fon ti pale avè nou din pouki rezon izo 5 segond atis mafya peyi a fè silans sa. Bon avanm kòmanse map salye tout fanatik mwen yo fanatik yo kap viv nan tout peyi sa kap viv ayiti sak nan entènasyonal la tou map salye tout moun nèt silans lan sak fèm fè silans lan paske silans lan ki enpòtan. paske si izo son atis lap fè bèl mizik konsa m pa wè pouki rezon ok pou izo izo izo tout kote ou pase izo m vle pou izo a pou yo tandel tout kote ou pase pou yo tandel e nan mizik pou yo tandel sèlman ou wè m pral kouri sou lèpòt de mwa la m pa manyen zam sa vle di se mikro m ki lan men m m antre lan stidyo m fè albòm mwen ok 9 mizik 9 videyo e pito. Se sa wi, apa pa gen anyen ankò non men avantaj ki gen matis matis nèt, gen yon moun ap pale de izo kounya pa pale de bay zam, pale de mizik. Pa pale de afè zam, pale de mizik, eske sa ta vle di izo vle fon poze oubyen izo vle kite dosye zam nan? M poze deja, sak fè m poze deja paske vilaj de dye gen moun kap dirije l. Epa mwen, Matisan de be gen nèg kap dirijel epa mwen menm, Matisan de a gen nèg kap dirijel epa mwen menm, Ti sous gen nèg kap dirijel epa mwen menm, Lajwa gen nèg kap dirijel epa mwen menm, Matisan 13, Matisan 4, 6, 5 gen moun kap dirijel epa mwen menm, menm ke se toujou 5 segond lan. Sa vle di tout nèg banm respèm antanke, yeah, antanke yon atis. Yè tout nèg tout zòn sa yo gen chèf yo si w mennen ankèt wap tande zòn sa yo ok tout gen chèf pa yo ladann men mwen menm m son atis wap wè vilaj de dye depi yap rele m atis la sa k fè sa pa m pa melanje l anyen depi yon bagay fèt e pa mwen m pa melanje l anyen. Izo son gwo deklarasyon ou fè la wi izo eske sa vle di tout bagay nèt izo lese tout bagay dèyè epi izo kounya la tourne la paj nou jwenn yon lòt izo nan moman la. Wi yon lòt izo l ye paske Gade 3 dènye mwa yo ou pap wè non izo repete lan anyen sèl sa m jus poste lakay mwen m chita sèl sa ou konnen lè w son gwo atis lè w son gwo atis menm jan avèm 50 cent nèg sa yo ou pa wè nèg sa yo toujou mas a sekirite se nòmal gen dwa gen gen dwa gon gen dwa gon 2 nèg kap banm sekirite mwen m pa kenbe zam gen dwa gon 2 nèg kap banm sekirite. Paske fò atis gen sekirite. Fò atis la gen sekirite. Bon Izo fon ti pale nou de album sa tou e 5 mizik 5 video eske album nan gentan prè eske video yo gentan choute. Se pa 5 mizik non 9. 9 mizik 9 mizik. 9 mizik 9 video. Ya 9 mizik 9 video eske tout gentan prè nèt. Wi album nan gentan prè m gentan postel sou paj YouTube mwen. Enh Boga min fè pwogramasyon an lap soti le 10 banm wè le 10 la a 5 è di maten nap gen yn tou a 7 è di maten nap gen izo featuring Topson a midi nap gen izo sistèm nan mizik sa rele sistèm nan humm a yn è edmi nap gen izo featuring ze pekenyo ze pekenyo a se youn nan nèg mwen yo misye fò anpil a 3 zè nap gen sa tande. Mizik sa son mizik komsi ki rèd anpil ki dan anpil a 4 è edmi nap gen izo featuring topson a 6 è non e pa topson non nap gen izo featuring soso a 4 è edmi a 6 è boul nap gen izo featuring diròsdi papa gèp nwa sa wap dim la a 8 è. Yeah a 8 è di swa nap gen Izo mizik sa rele Hors la loi se li k pot non e se mizik sa k pot non album nan Hors la loi epi a 10 è se se mafia love ki te gentan soti deja e li k te anonse album nan epi a 11 è di swa se track bonus lan ki se boule l sa vle di 9 mizik 9 video m tou fè l pou m pot yon rekò bagay atis ayisyen poko janm fè 9 mizik 9 video epi youn nan deklarasyon map fè. wè sa ou mèt kenbel an konsiderasyon just anrejistre depi gon album ki rèd ke album mwen an pou ane 2022 a mwen tou rann tèt mwen bay la police. Sa dim la izo. Depi gon album ki rèd kit lan jeu de mot bon li son li imaj. Depi depi gen yon album sa banm baw m konnen egzanp yon medya pa pral janm di izo se meyè album paske tout moun konnen yo pral di ah izo son nèg ki gen zam ilegal nan menl bagay sa yo ok medya ap promote gang bagay sa yo ok m pa nwi a sa paske ayisyen bon e pa ayisyen mond lan tout mond lan e konsal ye bon menm jezi jezikri ou wè kòmsi gen moun ki kont li ale wè pou vye izo. wè men nan tèt moun nan lap gentan menm jan elpo lap di shit izo gen talan hein mesye izo gen talan hein e di lap dil nan kèl kanmenm menm fanatik pam yo plis tandem nan kas yo plis tandem lè yo lakay yo paske lè yap tandem nan lari konnen gen moun atis sa tèlman fò li vle anfas. Eske izo gen yon ral bòl kòmsi de jan peyi ap dewoule a ki fè izo deside pa manyen zam ankò? Bon jan peyi ap dewoule la si Se pa wout mizik la m fè kòm si ka a ka pi grav. Sa k fè l pral pi grav, li ta pral pi grav, imedyatman mwen menm m gen zam nan men m, dèyè m gen zam nan men m mwen menm, depi yon moun fè yon erè, kèlkeswa jan l ye a, fò moun nan se de moun nan salyem fòl jwenn repons olye de sa ok m depoze zam paske si zam nan te nan menw ou pa konn ki aksyon li te ka fè se menm jan lè yon lòt nèg wè izo ok izo poze izo depoze zam ni lòt nèg la li menm sil fè chemen an tou ap gen mwens viktim wi m pap di pa gen viktim menm paske epa sèl izo ki kenbe zam ayiti. Izo ou te fè yon mizik ki ki rele sistèm nan yon mizik anpil moun te apresye e fòk mwen di w mwen menm Izo tou m te apresye mizik sa ki ta pale de sistèm nan. Ah ok mizik eh eh sistèm nan mesaj a la nasyon l te ye. Egzakteman men Izo ou ta pale ou te di ou pa mèt tèt ou kidonk ou se fis di sistèm. Eske Izo ki deside depoze zam pou l pran yon mikwo Eske ou pa pè pou sistèm sa pa ta manje w? E bon m ba w. Mwen menm m son atis ki trè sekirize. Wè paske e wè kote m ye a la Paske gen de moun ki konnen m, moun ki poko konnen m tou, yo kòman, yo pral konnen m, sak fè sa, paske album nan la k pral soti a la, tout moun pral wè kiyès ki Izo a, menm jan moun bò lakay mwen banm enpòtans, yo pap kite anyen mal rive m, sistèm nan pap pap ka jwenn okazyon pou l manje m, se tout moun Ayiti k pral pwoteje m nèt ap gen yon lè, se pa sèl moun bò lakay mwen, m pa kwè sistèm ka manje m. Izo ki pi gwo rèv ou? Pi gwo rèv ou se ki sa li ye? Pi gwo rèv mwen se wè izo pandan izo pa lan mouvman zam lap fè mizik epi pou yon prezidan k moute ki pa vin pou e pa lajan pèp la l vin piye poul pran responsablite l olye poul ankadre izo pou yo kreye bagay pou atis. Ok pou l tout geto nèt pou l antre nan tout geto met pwojè nan ti bwa met pwojè dèlma met pwojè gran avin met pwojè vilaj de dye tout kote nèt ki gen nèg a zam ilegal m pa di pou tout nèg depoze zam non alò depoze zam lapolis ap atake w pou 1 yo touye w ok tout nèg ap fè zam bèbè epi pwojè antre pou tout moun fonksyone nòmal paske si izo di si e sèl vilaj de dye m di m pral poze ok m ka chwazi poze pou 1. Pandan m poze, epi yon nèg ap vin sou mwen, kout bal la ap kanonnen m. Sa m kounye a sa wi. Si si m pa pran zam mwen pou m tire, m ap mouri. Sa pou m fè? M oblije. Wè, e pi gwo rèv mwen sa. Pou Leta pran reskonsablite l epi pou tout nèg fè zam yo bèbè epi pou Ayiti mache, pou Izo al jwe nenpòt kote nan peyi a. Gran Avin rele m, m al jwe. Tibwa rele m, m al jwe. Bèlè rele m, m al jwe. Delma rele majou toute net. Yon izo ke anpil moun apresye nan mizik paske mwen menm m konn ale nan pwogram m wè DJ m wè anpil moun ap woule mizik izo e sitou dènye mizik sa ki se mafya love mwen wè anpil Anpil nèg woule l lan. Izo sa ki anpil moun apresye nan mizik. Kisa ou pral fè Izo pou jwenn padon anpil moun ki genyen kòmsi pwoblèm ansanm avè w? Paske gen anpil moun ki tonbe matisan yo di se ou k responsab. Nan mizik ou jounen jodi a kisa w pral fè oubyen pou w jwenn padon nan men moun sa yo? M pa m pa bezwen pèsòn moun padone m Vyè ayisyen kòmsi k pa gen kapasite m pa pale de tout non majorite lan yo pa gen kapasite pou yo fè yon bon analiz M pa bezwen padonab lwen moun sa yo m pral di yo men sa m pral fè pou moun sa yo padone m Bon moun sa yo pa ka jere tèt yo yo pa ka dirije tèt yo fwaye lakay yo yo pa ka dirije l m pral bezwen pou yo padone m non M ap just aji jan m ka aji pou fanatik mwen yo ka plis renmen m paske tout moun gen moun pa yo wè ou menm kòmsi Elprod li gen fanatik pal pou travay Elprod ap fè ok lap bay nouvèl bagay sa yo gen moun ki rayil wi èske moun sa yo ka fòse moun sa yo renmen l moun ki pou renmen m yo renmen m deja m pa pral fè anyen pou moun vin renmen m plis moun ki pou renmen m yo renmen m moun ki konprann sistèm nan moun ki konprann reyalite peyi a yap renmen m men moun ki gen bò yo m pral di moun renmen m non m pa bezwen fatra renmen m. Izo map poze yon kesyon nap toujou rete nan liy mizik la e nou pap dewoute tou konsènan de Izo ke tout moun te konnen dan le tan men aktyèlman la Izo peyi a vrèman an boulvès e gen anpil moun ki di si tout nèg ki gen zam yo ta vire zam sa kont sistèm nan eskel pa tap bon pou peyi a Izo. Ki opinyon pa w sou sijè sa a? Nan nan yon pwochèn emisyon, moun ki pou reponn kesyon sa a, m ap mete w an kontak ansanm avè youn nan yo pou reponn kesyon an. Paske kesyon sa a bagay zam, m pa prè pou m reponn li. Pito plis pale de bagay mizik ansanm avè m. Paske gentan gen nèg ki pou reponn kesyon sa a, youn nan chèf yo, youn nan responsab yo. Wè ap ap li pou reponn kesyon sa nan pwochèn emisyon. Pou listwa e pou laverite, pou lemond antye ki pral tande entèvyou sa, definitivman Izo retire kòl nan mouvman gang. Wi, m pa gen zam nan men, m pa kenbe zam ankò. Izo, yon dènye mesaj ou tap voye pou jèn ki gen zam nan men yo nan lari a, sètènman Izo nan kad ankèt mwen menm mwen tap mennen nan peyi Dayiti, Mwen fini pa konnen ke se anpil gwo chèf nan peyi Dayiti ki itilize anpil nèg ki ba yo zam o detriman de yo menm. Nèg sa yo, yo vin devni yon viktim de yon sistèm. Ou menm Izo, ki te pitit sistèm nan ki jounen jodi a deside retire kò l nan sistèm nan pou l antre nan endistri mizik la. Si Izo ki se atis jounen jodi a Sil gon mesaj li tap voye bay tout jèn ki gen zam nan menl yo se kisal tap ye? Mesaj map bay la map fon mizik pito poum bay li paske m vle fè tout afèm nan an mizik kòmsi nan tèm mizikal la menm fon mizik sou sa men reponn kesyon an kòmsi poum reponn li pou moun ap palem de bagay sistèm nan la m poko prè poum reponn li.